Chèf la di nou dwa boule pòs la ok menn. Gad kote chawony ap pran moun met moun menn. Hein ki dwa yo menn. Hein brat sa yo pa gen inifòm yo ladann menn. Gade menn tuye sa yo menn tuye sa yo menn. Gade gade yap tire pa okipe yo yap tire nou la nan do pòs la la nou la. Gen nèg anndan pòs la wè cha a? Wè cha a bòbò sa wè lap tire lap fè kaka la kitel nou la nou menm nou la nou la bòbò sa nap tann l avanse la nou boulel nap tann l avanse la nou boulel pa okipe l nap tann li avanse n poun boulel nou menm nou pap kouri pou chli wè wè li vini vini vini menl nan bwa nou met dife nan bwa sa la fimen ap tann nou paka byen wè nap boulel la pa okipe l nap boule cha nap boule bò sa nap boule cha a kite yo la. Ay rat chawony yo menn. Ay rat chawony yo menn ki nan pòs sa menn gade menn men men rat yo nap debouyi anndan pòs sa la menn nou tap boule pòs la pou yo la menn men menn nou tap boulel pou yo la menn chèf la yo gen chèf ee di kapra ti lapli mèsi tande di kapra ti lapli mèsi li fè nou pa boule pòs sa menn wè nou tap mèt ou la pase anndan pòs la nou ye la menn kapra lapli di nou pa boule pòs sa a pou zòd menn depi chè yon chèf pale esa wè nou tap mèt ou la Kabwal la di pa boule pò sa nou pa boulel men nou wè Men di bel kabwal la di pa boule pò sa nou pa boulel men anndan pò Stanley la men An ta mèt ou la e ba kabwal la respè pal la tou tande Bann ti polis grapyay Tande men Men ni matisan men men matisan tande men Gyèt manman yo men Sa ya e pòs matisan men hein Yo met yon pakèt bandi men nan cha men Kap kap bay pwoblèm men hein. Yon paket bandi nan cha a min lap bay problem min sin boule pos min sa yo bay sa pa anyen non min leta pa gen dwa lap pale min wan sa vle diw la min paske se yo minm ki bay neg rich yo min aksè min pou yo antre nan pos sa pou yo bay min tande a veye nou nan pos min ou wè li min yo ap ba yo cha min cha leta ap fonksyone min li minm neg rich yo ap tire sou bandi parey yo min. Sa e nèg ti brak anndan cha a yo vin dèyè komande pòs gran avini e pa janm vre yo pa ka antre menm pou blag mesye konn sa m vle di w la gade e pa janm polis bò katredal ki la vre konn sa m vle di w la ti ma sanse atè a shit konn sa m vle di w la de fi yo met yo atè vin antre anndan pòs sa e kò yo ki tap dirije l konn sa m vle di w la e pa janm vre konn sa m vle di w la kapra a potko bay aksè pou n al dirije pòs la nou te poze kapra a renmen moun menn konn sa m vle di w la. Nou tou konn kiyès kap pale la. An tap vle di la kapra renmen moun menn li te vle pèp la fonksyone alèz men kokorat li bay pou krisla menn pa renmen moun menn li voye cha avèk leta leta pa renmen pèp la vre menn tande menn tout moun kap vote leta menn gade nou deja viktim an tap vle di la pase gade fè yon polis vin pile posta l pa kab menn kounya men bandi kap veye polis pa rete polis menn. Tande, yap tire dèyè telefòn mwen yap fè kaka menn, yo paka fè anyen nan telefòn nan tande menn. Men bal la frape nan mi an dèyè telefòn mwen menn. Kaka avèm map fèt kay fè video menn. Anbè, anndan pòs Matis lan yo la menn. Menn ni Christa gyèt manmanw. Anndan pòs Matis lan map pull up la menn ni. Anndan pòs Matis lan. E nou bèt la. Met yo atè men nou. M tande gen cha. M tande gen 100 cha, 50 cha. Kiyès manman nou? Kot cha yo? Kote yo? Nou menm nou toujou di sa. E nou k cha tèt nou. Mwen di m fè chèf. E nou k cha tèt nou. E cha tèt nou nou ye. Nou fè cha yo jan n vle. E! Yeah Meli Meli Nap boulel la Meli nap boulel Kyèt manman nou Meli Belwas nan mitan lari a la Nan mitan lari matisan Aah Si m kouri pou kalanbè sa gade bèl m ba li. Gyèt manman. Pa kouri pou chawony sa menm. Ou wè li ba li. Gyèt manman ti bal sa ka fè m pè menm. Gyèt manman kalanbè grapyay. Met timoun izo yo Yeah timoun izo yo nan matisan yeah men timoun izo yo matisan 4 kris la men mwen kris la men mwen men li matisan 4 m ye la men mwen. Christa men kote men kote men kote ou paka pile a men kote ou gen nenpòt 10 cha avan ou paka pile a wi non men mwen ponouk cha nou e ponouk cha nou Christa e ponouk cha nou yeah timoun izo yo pa konn pè moun paske izo yeah wi izo izo byen trete nou nou pa konn pè moun paske yeah li bann lajan li toujou mete n fre li toujou bann kòb wè sam diw la gade nou byen pou wè men nou malgre n toutouni Christa malgre n toutouni. Ou pa ka tag nou. Nou tout ouni Christa. Ou pa gen moun pou nou. Ou gen 10 cha avè w. Nou menm e po nou k cha nou. Meli. Nan nou di w rive. Nou rive matisan 4 nou kraze nou boule. Sa n boule a la? Sa n kraze a? Manti Christa monche. Si w te gen kran pou w tap tou desann ak tout pèp la dèyè w. Ou tap tou desann ak tout pèp la dèyè w vin nan matisan 4. Christa. Ti grapyay. E nou.